Bonjour so nou la ebyen nap kenbe bon vrè non mwen se Ralph Theodore tout moun konnen m sou non sexy l'artiste m fèt sat ok sou komine cité soleil deja. Non famille de 4 enfants Sexy Sexy fè tout etid klasik li Primè Sexy se yon inivèsitè Sexy se yon pwofesyonèl Sexy etidye kominikasyon fransèz e jounalism Sexy fè ar dramatik Sexy etidye marketing M pran fòmasyon an dwa an tou sa Donk Sexy se yon pè de famiy Donk an gwo, an gwo si pou m pale de seksi an gwo se sa. Eske ou konnen gen yon rimè kap kouri sou ou? Wi, e menm jan tout moun, menm jan fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m, y ap di m yo men, men, men, men, men y ap pale de mwen nan yon emisyon, e yon emisyon ke. Pa konnen tete journaliste fè sou mwen ki ki entèprete mwen vreman yon difamasyon total ki avan tou m potko m potko ka pale m potko ka fè entèvansyon m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki ki ki ki ki videyo kwa an gwo. Donk enfòmasyon sa li vreman, li vreman deranjan, li vreman deranjem, li deranje famiy mwen, li deranje tout moun, li deranje tout yon sosyete. E deja m panse ke si jodi an sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, e m panse m t ap, kote m grandi a m t ap sa tou. E misye, misye di anpil koze kote, kote m tande misye di ke. Mwen se kidnapè, e mwen se bandi, mwen nan 5 segond, e mwen rete, mwen abite vilaj, e bagay sa oblije fè m souri paske deja tout moun, m la maten a la nan Dèlma 32, nan sans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka antre m Petyon vil, e m ap vire, m ap enjoy mwen, men, e m pa wè. Kote m Anpil moun ka Anpil fanatik Anpil moun ka di bon yo wè Sexy Delma yo wè m Petyonvil yo wè m dis yo wè m dat yo wè m tout kote y ap drive atè a avèk zanmi m mwen m ap tchuip so anpil moun ka ka ka pale de sa so kesyon zam nan tou bon mezanmi m son nèg men m deja e e m ap m ap m ap m ap goumen pou pou e e pou fè moun ri pou pou bay e timoun jèn granmoun plezi. E mwen m son nèg a zye pam menn babe m ka wè san m babe m ka wè mò mwen m ta pral kenbe yon zam nan menm misye dim gen zam nan menm map fè pòs sesi sela bò isi bò lwè m ak gwo manch long donk deja poukisa imaj sa yo m panse si yon moun ta wè seksi gwo manch nan menl se sure ke Moun sa yo tap gentan lage foto sa yo pou yo fè views pou yo pou yo moutre sexy a zam nan menl sexy ap fè pòz sexy bandi sexy dis sexy dat donk deja son son enfòmasyon map map demanti ok sou rezo a sou tout paj tout kote pou pou pou yap dim ske sexy a zam sexy bandi sexy dis sexy dat sexy nan vilaj dayè Dayè, m son nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m paske m ap mete, m detwi karyè m nan on sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. On moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, dayè, m gen dezan, m pa ka gen on machin m apiye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se kas mwen oblije mete. Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn. Se tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa. Menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka. lwe yon apatman yon kote m rete pou map byen pase menn so li li di li di pou mwen menn so li deranje m anpil donk sa ki sa ki esansyèl se son ti son ti entèvyou ekskizif map bay antanke an atandan ke avoka avoka mwen ale sou dosye a. Pou y al pou yo ekri dcpj petèt. Bon byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen. Donk m demanti enfòmasyon sa a totalman. Donk mezanmi li li di pou pou pou kenzan de karyè de dis a kenzan de karyè ke m ap bati pou li detui nan nan inèdtan dezèdtan. So se yon mechanste enòm. Donk. Dezole so sa pou fèt la vreman se se se entèvyou se pale se se bay de entèvyou e ale dcpj pou pou jere dosye sa pou pou non sa t gentan sal la deja pou omwen pou pou gon klarte de de de tou sa ke mesye an di an jounalis an di de de mwen egzakteman. Kisa w ta renmen di timoun yo? Pase timoun yo enkyete anpil. Sa m di timoun yo se rete tann rete tann tout entèvyou ke m ap bay yo, rete tann tout demanti ke lajistis genyen pou l fè, avoka mwen genyen pou l bay. So, rete tèt frèt men tout enfòmasyon ki genyen pou vini, tout sa ki genyen pou bay ap bay. Donk se sa.